Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon m regrèt ke se avèk yon emisyon politik m ap fèmen. Jounen sa a, bon te gen anpil enfòmasyon pandan jounen an tou epi demen aparaman n ap vini avèk plis eleman sou kesyon lanmò Carl Henry an paske ap gen di nouvo epi sa n ta kapab di temwanyaj oubyen deklarasyon frakasant yon pwòch senatè Kedlaire Augustin ki se vis prezidan sena repiblik la. Antouka lè w ap tande bagay sa yo sa bay lanoze. Men ou konnen, sa k pi mal ankò nan peyi Dayiti, jodi a gen yon sèn ki dewoule nan otèl Montana. Se sa k fè mwen menm, m ka pa yon entelektyèl, men m se yon moun ki al lekòl, m ka ekri non m. Men pandan m ka ekri non m nan, m pa kite pèsonn itilize m a dè fen politik, oubyen pou fè enterè pèsonèl li pase. Sa vle di kisa? M ka konprann ke gen moun ki militan. Yo fè kòb yo nan militan, yo konstwi kay, yo achte bèl machin. Men franchman, si se pou djòb sa oubyen metye sa, m pa konn ki kote yon moun aprann li, ki pou ta fè m vin yon bagay pou m ta gen anpil byen, m dezole. Men wè sa k ap pase a la a, m kontan paske m wè peyi sa a, finalman nou pa Janm ka rive mete tèt nou ansanm pou nou fèl avanse. Jodia gon lòbèy ki pete nan Montana. Aktè tout sektè chita pou kapab jwenn yon isi ak kriz politik la. Epi militan parèt, militan mete pye nan koze a. Poukisa militan yo parèt? Se paske moun sa yo, anpil nan yo ki nan opozisyon an, lè yap sòti al fè manifestasyon, se militan sa yo wi k toujou dan devan. Wi, lè gon tèt ki kase li pa janm tèt Andre Michel non, li pa tèt Youri Latortue. Men se nèg sa yo k dan devan chen cho dèfwa ki konn pèdi lavi yo paske militan se yon metye riske li ye. Konsa tou l gen ladann nèg yo estime ke revandikasyon yo pa pase ase, yo menm yo pa nan bagay akò y ap pale a. E se sa k fè yo pote boure nan otèl la, nou pral wè imaj yo, nèg yo se sa yo bliye yo pa fè. Nou pral kite w gade talè men bagay sa ap manje kè m la fanmi m te oblije pataje li avèk nou pou n di ke m pa kwè gon nèg k ap fè politik nan peyi dayiti ki gen yon ons de konpasyon lakay li eeh non si w wè nèg la ba w 50 goud se paske li wè enterè l nan ou e ban m di w yon bagay mesye jan peyi a prale la pa gen anyen k ap chanje non dènyèman m ap gade marco ayiti deba. M pa renmen fè sa souvan non. Men le fèt ke gen yon kote li te ladan ni, m santi sijè sa li enpòtan anpil epi m tande l nèt. Kisa Marco di? M ap repete, depi lè m konnen m tou piti, m konnen gen yon seri de nèg la kòm rat do kale k ap fè politik. Dizan pase, yo la. On dizan pase ankò menm yo menm nan. Jounen jodi a nou sòm an 2021, lè w gade ou wè gon kriz, se menm yo menm nan. Sa vle di mesye, peyizaj politik la, li pa janm chanje. Se menm rat do kale sa yo k ap kòche Ayiti, k ap fini avèk nou, epi nou menm nou pa ka fè anyen. Jounen jodi a, mwen m panse ke nan tout peyi gen militan. Men sof ke nan peyi Dayiti militan isit bon. Se bay abolotcho nèt. Jodi a la ou ka tande nèg la nan phtk, a demen si Devo tande l nan opozisyon paske l pa jwenn aprè demen on lòt lòbèy. Men gen yon grenn bagay pou n konprann mesye. Tout sa nèg yo ap fè se dechire y ap dechire Ayiti. Mwen m regrèt ke aprè lamò Jovenel, m pa wè ankenn nèg non ki chwazi pou di ann fè yon bagay, ann redemare peyi sa a. Se kòmsi. Jovenel etè un problem? On la asasine, men ou la solution? Di mwen? M ta renmen wè solution an. Gen anpil nèg isit, anpil moun sou rezo yo tou, lè m ap pale, yo toujou di a ou menm, opozisyon an mete w travay pou li. M di sa ki ale nan enterè pèp la. Si n konprann mwen byen, m se rare journaliste, lè l ap pale, ki vle ale nan sans enterè sila yo ki pi mal. Mesye! M pa ta kab defann nèg sa yo k ap woule byen. M pa ta kapab. Bon, ban m di nou yon bagay. M pa konnen si m rich, m ka vin mechan. Men la a, m-m. Gen yon moun ki rele m, yon pwòch mwen, yon moun ki konte anpil pou mwen, li di m ke l ap achte yon bagay pou 200 dola ameriken, fè m kado. Èske w konnen m di l Li pa fin twò bon non paske pa fè twòp eksè sa paske mwen mpa mpa tèlman mete sa w di a e kòm s on kado èske l pa ta pi evidan ke 200 dola sa li tonbe nan men m pito lè m chanje l li tap fè 20 mil goud pou pi piti m ta bay 4 fanmi wi pandan lekòl la pral ouvè se pi gwo bagay ki tap fèt donk ou imajine w mwen map mache avèk bagay sa sou mwen m byen epi pou wè gen petèt. Prèske 50 mil fanmi k pa ka al lekòl. Lekòl pral ouvè. M pa janm wè yon nèg la nan opozisyon an. M pa janm wè yon nèg la ki nan pouvwa a se enterè pèp y ap defann. Mwen m p ap preche nèg k ap fè politik paske ou wè nèg k ap fè politik la se jida l ye. Se kòmsi genyen yon pwofesi ki deja trase sou li. Li di w nèg sa e kriminèl li ye pa genyen k ap fè l chanje. Kote w wè yon nèg tankou Babekyou, ou ka sezi wè Babekyou demen a yon bib nan men l l ap preche labòn nouvèl, men se pa nèg k ap fè politik isi nan peyi Dayiti pou defann enterè popilasyon an. Se pou m di nou ke si se goumen, chak jou ap gen goumen. Nèg militan yo mesye nou mèt ranje ponyèt nou paske se chak jou n ap batay e ou konn sa k ap pi bèl la, n ap pèdi tout paske se blan k pral vin mete pye la pou l di oke kòm nou pa ka fè sa mwen menm mwen fè sa. An nou fon ti gade. nou se pwofesè m, m pa vle site non pou m pa fè polemik, men tande gon seri de liy on nèg pran ou kab defann on kan se vre men pa fon emisyon jodi a epi demen si Dye ve oubyen on ti tan aprè ou vini ou di oh sa m te di a m pa genyen l vre tèl bagay non si w te gentan pran on pozisyon ou ka bay on enfòmasyon ki pa Veridik wi, sa ka rive, paske nan tout moun, tout moun konn twonpe. E pa France 24 te di Martine Moïse mouri, men aprè yo vin wè se pa vre. Sa ka rive, men pou w bay yon kòmantè, ou fè yon analiz sou yon dosye, e dosye a reyèl, yon ti tan aprè ou tounen, ou ekri pòs, ou di o, m pa t gen tèl bagay vre. Mesye! Poze may nou tande! E banm di w yon bagay, lè yon nèg ou kanpe devan yon mikwo gen 300 mil moun kap swiv ou, fò w fè trè atansyon, toi même tu sais. Donk, m renmen tande w, m renmen w anpil, fè pou ke tout moun toujou renmen w. Nap fini pou n di ke mesye kap fè politik yo, mwen m ta renmen pèp la bay yon leson, leson paske eleksyon pral rive, pandan nèg sa yo pral nan bra andeyò a la mesye pou pèp la ta kenbe yo la, ba yo anpil chaplèt paske nèg isye vagabon yo ye, yo pa serye. M kite nou la. Merci beaucoup la famille Kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pouw nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.